Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre la kayou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Nou swete tout baga anfòm pou chak grenn moun kap tande. et garder RL à la fois. Donc, nous saluer tout le monde qui trouve dans le département du centre. Bonjour à tous les amis qui écoutent et qui regardent là-bas. Bonjour à tous les gens qui sont en Haïti. Bonjour, bonsoir à tous les gens qui sont à l'étranger. Merci beaucoup, mais je sais que vous êtes vraiment nostalgique. Mais patience. Et vous verrez parce que y a besoin d'un Haïtien qui est capable euh, d'entrer dans la bataille tout bon vrai. Écoutez, nous sommes là pour les infos. Et vous savez tout simplement, quand vous êtes sur RL Prod, c'est info 24h sur 24, 7 jours sur 7. C'est parti! Bon, vais commencé avec euh, un message que moi je qui a un rapport à culture. Et information ça m'a profité mettre li au conditionnel. Et puis après, je vais faire un petit commentaire. Même si ça t'est arrivé, ok, pas de problème. Et si ça arrivait, c'est mieux. Mais si ça pas arrivé, je pense que ce sont les Haïtiens là-bas qui devront passer à l'action pour dire non, écoutez, ça peut pas réaliser. Allez-y. L'info... Euh, L'édit comme ça, la police de Miami a interdit à l'ancien président haïtien Michel Martelly de se présenter sur scène dans le festival Haitian Flag Day qui aura lieu le 21 mai à l'île Haïti en raison des voix discordantes de la communauté haïtienne s'élevant contre sa prestation. Bon, en tout cas, la première chose qu'il faut se dire, ben, est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, c'est bien. Mais si c'est pas vrai, tout, Mpa y gen trop problème. Écoutez, Michel Martelly c'est un artiste. Il fait partie de la formation Suite Mickey. À la base, il était toujours à prôner le président du compas. Il est très intelligent. Au fil du temps, il finit par rendre compte que politicien haïtien, c'est Val Payoye, Tande byen, avèk tit sa a Michel Martelly fè kanpay epi li vin prezidan peyi Dayiti. Se byen Michel Martelly, il est intelligent men si Michel Martelly rive la a, lafot a kiyès? Se pa entèlijans li men lafot se o pèp ayisyen paske nou te di nou fè twòp eksperyans a moun serye, ben écoutez, il faut faire le choix d'un vagabond. Wi se byen. Men tout moun panse ke vakabon an li pa tap jere peyi an fason li te konn ap gouye sur sèn. Eske nou konprann? Menm si nan eleksyon Michel Martelly kominote entènasyonal la te an pe konplis nan fè yon seri de bagay nan peyi an. Paske jounen jodi a la yon nèg ki ap bat bravo pou kominote entènasyonal la m pa konnen. Men ou son blan anba po. Paske. Yo pa fè anyen pou nou, yo pa ede nou nan anyen. E deviz yo se wè nou plonje nan abim nan. De jou an jou. Brèf, mwen menm panse ke Michel Martelly vin yon pèsonalite tan degoute pa yon majorite moun. Nan peyi Dayiti e aletranje. Sa pa anpeche, tande m di majorite, men sa pa anpeche gon ti gwoup moun ki renmen l. Eske nou konprann? Men se yon moun ki pati nan yon lojik pou ta kapab refè pèsonalite li, ki an kèt de yon popilarite ke li pèdi sa fè yon bon bout. Depi le 7 jiyè 2021. Konprane byen. Jounen jodi a la. Se tout moun kap tann pou ke a chak fwa Michel Martelly, Sweet Micky, afiche nan yon pwogram, pwogram sa a li ta kapab boykote. Nou wè anpil moun te pale sou kestyon sila. Men li rete a nou menm, pou nou menm pou n bay kòmantè pa nou. Sòti yon nòt, vre ou pa. Ben, se pa sa ki enpòtan. Se Ayisyen yo ki rete lòt bò a, ki pa kab vini, e ki tanzantan ap joure Jean Bertrand Aristide, ki tanzantan ap joure Jovenel Moïse, ki tanzantan ap joure Jocelerme Privert, ki tanzantan ap joure René Préval malgre li anba tè, ki tanzantan ap joure Michel Martelly, Ebyen se yo menm kap konnen Si moun sa yo rankonte pa egzanp Joslèm Privè ta nan yon pwogram Eske nou pap boykote l Eske Michèl Martelly ta nan yon pwogram Eske nou pap boykote l Kòm nou gen 2 ki mouri nou pa menm bezwen pale de yo Jan Bètran Aristid ta yon kote eske nou pap boykote l Paske li menm se papa chimè l ye Se li k vin avèk kesyon chimè a Men lòt yo k vini aprè Yo te kapab korije sa, men yo agrave sa pi mal. Sa vle di tout nèg gen menm peche. Pa gon kesyon de rejim ki te pi bon nan domèn sa. Non! Tout nèg fè menm bagay la. Konprann byen. Donk, m fèmen chapit sa a. Li rete a nou menm pou nou di ki sa nou vle. Hum! Bandi yo, depi nou pran direksyon Mibalè, depi nou pran direksyon departeman di Sid, M pa ka di Mirebalais sèlman, paske Mirebalais se twouv dan le Centre. Depi nou pran departeman du Centre, konfòme nou. Konfòme nou paske depatman Sant, depatman Sid, depatman sa yo pap jwe avèk nou. Tande byen, genyen komisè. Jean Ernst Muscadin, li mete men vandredi 20 me a sou towo sa a ki rele Federal. Tande jan misye rele tèt li Federal. Tout moun konnen misye. Se ta manm gang Gran Ravin dapre enfòmasyon yo. Ki dirije pa Ti Lapli. Jean Ernst Muscadin li menm kapab bat lestomak li paske li fè yon gwo kou lè li mete men sou Federal ki prezante kòm yon pwisan sòlda Gang Gran Ravin. Nan yon kliche videyo ki disponib sou rezo sosyo, ou kapab wè yon endividi ki li menm avèk yon chèn nan pye li ki lopital, trè afebli, apèn konsyan, ebyen l ap reponn kestyon. Men, a chak fwa, a chak kestyon, Qu'est-ce que la personne a dit? Krache nan bouch mwen sèch, mwen pa kapab pale. Cette personne là elle a besoin de se revigorer ba l on ti dlo pou l bwè paske li lamantab ben koute video sa m panse ke n ap wè on pati ladann kanmenm paske m ap pran chans pou m mete l men li evidan pou ke dotre bandi k ap simen latwoub la e k ap simen laterè pou ke nou pran leson. Eske w wè lè lapolis te arete nou vivan? Ha! Paske m gen, m konnen gen nèg ki pap kite lapolis pran yo vivan. Men, tankou nou menm nan la a ki nan bandi ki renmen lanmò toujou, ki pè lanmò, ebyen, lè lapolis pran nou y ap fè nou depale tou. Sa vle di, mesaj pou nou maten an la a, panse, gade zak ou konn fè yo ki ap swiv ou e ki sa k pral di an retou pou ou paske lè yo pran ou, w ap depale. Nou sonje Kirikou? Kirikou k t ap bay pwoblèm nan departeman di Sid. Gon operasyon a twa zè di maten yo al lachas Kirikou. Lè yo pran Kirikou, Kirikou tankou yon bèt sovaj. Yo foure kòd nan tèt Kirikou, y ap fè Kirikou chante. Kirikou, Kirikou, chak blòk gon jeneral. Kirikou di, M pe, m pa ka chante, m pa gen fòs pou m chante. Pèn a konprann, sa vle di, nou mèt bat mouda nou tout jan. Ah, ekskize mwa lèkspresyon, m on ti jan peze two fò. Men ekoute, kèlke swa sa w ap fè a, ou gon pri w ap peye ladann kanmenm. Gade gwòsè towo a non mesye. Kounye a, jan w wè misye pral pale la, sa vle di lè l konn pran moun, li konn fè moun yo depale wi men ekoute, ekoute, ann gade. Sa nap gade la se yon trou bal. Antouka bravo komisè Jean Ernst Muscadin ki fouke federal ki se yon bandi gon premye eleman enfòmasyon ki fè kwè se ta nan vilaj gon dezyèm eleman enfo ki fè kwè se gran ravin antouka alò daprè enfòmasyon misye te fè yon video nan sou komisarya matisan avèk inifòm lapolis e ki tap bay lapolis defi ebyen pou kounya federal anba kòd brèf fòm di nou ke lèzòm de 400. I non pa chome a bè wi il non pa chome nou konn sa m pa ka konprann de fon emisyon sou koze sa pou m di nou ke anpil fwa ou wè nèg yo yo fè deklarasyon pou di a bè nou debloke bè ekoute w ap atann ou aske yo fon lòt deklarasyon pou di ke bè nou bloke m lè yo pral kraze yo gen dwa fon anons pou di ke bè nou pral kraze lari a men de fwa yo konn fè anons pou di y ap bloke. Sa vle di y ap bloke lari an pou machin pa moute, machin pa desann. Men anpil fwa tou yo pa fè anons. Tankou yè, nèg yo fè lavaj sou wout la. Depi sizè nan maten, nèg yo pran anpil machin, bloke lari o nivo de Kota, bò Tibwa, zòn Boje. Donk, nèg yo fè ravaj. Dèfwa lè nèg yo pa razè, yo di, ben n ap bloke. Moun pa bezwen pase. Men depi w wè yo razè papa. Yo pap fè anons pou di yo pral pase a laksyon non. Ebyen nèg yo lave lari an. Sa vle di, kèlkeswa moun k ap anprante zòn sila a, ou pap janm konfòtab vre paske ou pa konn kilè bagay la kapab chanje sou ou. Men, ban m di w yon bagay kòlèg. M kwè lè w te al nan baz Vitelòm nan gen yon bagay yo te di. Nèg yo pran machin, gade travay yo, yo kite machin nan la. Lè w pran machin nan konsa, rele chofè a pou yon 20 mil goud nan men l pou w ka ba l machin li. Men, kòlèg, antre nou, si ou t ap plenyen pou sa nèg Vitelòm yo ap fè jounen jodi a la a, deklarasyon sa a ou te fè a, anpil moun fè fwa nan li pou di ke bon, si nèg 400 mawozo yo pran machin mwen, m ap kontakte yo, m ap ba yo yon 20 mil goud, yon 30 mil goud pou yo remèt mwen machin nan. M pa kwè nan moman sa a n ap oblije kenbe machin nan men non, hein kòlèg? M ta swete w reponn mwen e m ta swete w pale avè m tou pou di machin sa yo nou fè lavaj sou wout la avèk yo a rele mèt yo paske gen yon grenn bagay m ta swete pou nou fè lè nou kanpe yon sitwayen nou pran machin li ok pa gen pwoblèm sitwayen an gen dwa pa gen kòb nan men l men Fòw dil men numéro l ka rele ou byen lap kite w numéro ou menm wap rele l sou numéro a poul vin chache machin li la vin a on frè poul chache machin nan paske se sa w tap plenyen w tap di nèg vitelòm yo ap fè donk jounen jodi a la nou paka ban lize nan pratik sa ankò paske depi w tap denonse yon bagay sou se bandi wap denonse yon bagay ou paka antre ladann hein. Ok kòlèg bon gen yon voice m pa vle pase voice la m pa vle pase voice dam nan nou konn poukisa paske m pa vle pyeje dam nan dam sa li menm li fè konnen nèg gatsen yo kapab retounen nan plèn nan ankò e li pale de TT ki li menm voye yon voice bay yon fanmi l nan depatman an pou di l ke nèg yo ap prepare yon retou an pasan fò m salye TT wi TT. M espere tout bagay anfòm brother. Gen anpil lòt nèg toujou. Big up mesye, tchenbe rèd pa moli paske travay la pa fasil. Lè w wè yon nèg kite Ayiti, l al enstale li aletranje pou l batay pou peyi sila, se pa twò fasil paske menm aletranje, gen de dosye depi w manyen l, ou mouri deja. Menm lè w aletranje se nan kache w oblije ye. Bon, Antouka mwen m sou sol la toujou Mwen m sou sol la toujou men Je me comporte comme un Robin des Bois Paske je se ki an a otan dom Ki ta renmen Tet mwen Men eske bon Dye ap bay pouvwa sa Antouka mesye mwen m sou sol la M son veritable Robin des Bois Eee M ap batay E m swete pou tout bagay chanje E m swete yon jou tou Anpil nan moun ki pa renmen nou Le fèt ke n ap deplore yon seri de bagay, ebyen, y ap fini pa rann yo kont ke se evidan. Paske nan sosyete a fòk chak grenn moun fè travay yo. Nou sòm an demokrasi. Bandi a ka kidnape, men nou menm nou ka denonse. Bandi an ka anpeche moun viv nan geto yo, men nou menm fò nou di men sa w ap fè. Lè w tande l ou fremi, ou sote. Men kanmenm, pa gen anyen w ap fè ki pap devwale Mèt la. Èske w konprann? E si ou fè yon bagay, anpil moun ka konnen RLProd konnen li tchwe je sou li. Kisa y ap di? RLProd se yon gwo tonton bandi. Tankou jan yo kòmanse di l la. Donk, n ava konprann. Bref, m pral tounen tout alè pou dotre emisyon. An atandan nap konpile enfomasyon ke nou genyen pou kapab pote plis enfomasyon ba ou yon ti tan konsa. An tou ka mèsi la fami, kom toujou an maksimòm de komantè, an maksimòm de pataj. Mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanèl sila e pi pa bliye ba nou ti pouz ble an pou nou di ke vou apresye le travay. Pi apre kès kon di? A la pwochèn!